Papa kite pitit ou oh papa papa tout kote prince pase se pou fè tout moun rayi ou konnen se vre ou mouri pa kite prince oh pa menm toujou anmède yi fè yi pase anpil mizè fè moun pa janm renmen yi papa banm fòs fòm jwenn jistis mwen avèk prince. Ou wè sak fè m rele w la? Se paske tankou m gen yon bagay, m deja konnen w ap ka fè sa pou mwen. M deja konnen ou misyon ou pou w fè misyon wò w byen. E sa m pral ba w fè a, se yon ti bagay tankou, yon ti bagay senp la pou ou. M gen yon moun m te bay pou misyon. Li pran kòb la. Li pran kòb la, li manje kòb la. M ta vle pou li pou tire lajan sa pou mwen. M deja konnen ke l pap ban m kòb la. Sa w deside fè ak manzè pou m tire lajan m nan? Si w koupe tèt li lap pi bon. Wap koupe tèt li pou mwen. Apre map ba w kòb. Ou byen konnen. Ok. Depi m esplike w li wap konnen. Konbyen fwa w konnen Naïka? Oh sa te di se li menm ki pran lajan pou misyon e li pa fè misyon an. Wap prale kot Naïka ou pa bezwen ale kote wap prale kote Naïka ou pa bezwen ale kote depi ou jwenn li nan lari a ou ba li manchèt la sa yo m deja konnen ou gen tout sousi sa yo. Just li menm ki bezwen soti nan lari a? Sa a vle di w pa gen tout taktik pou fè tankou li. M ap pale avè w. W ap rale kote Naïka, ou wè? Depi w e nan lari a, toujou mache ak manchèt ou an nan men w. Koupe tèt a manzè. Koupe tèt a manzè se li k ap pli posib la. Te wè? M ba w 24 heures de tan. Ou konnen mwen m pa, ou konnen mwen m pa, m son moun ki, ki pa jwe ak misyon m. Si w pa jwe Nay, si w pa touye Naïka, ou mèt pou w antere tèt ou. Ou touye a yon fwa. Lè w fin touye Naïka, n a gentan pale. Kob la ale m konnen map fè w kontan paske fi sa fòm elimine l bon wap mande m poukisa sa pa tèlman konsène w sa pa konsène w sa ki konsène w la se timoun yo e wè Maj.